Bondye beni nou nou salye nou dan le non presye de jezi kris ki gen tout pouvwa lavi an. Pandan ke leson dominika nan tre leson peyi an leson mondyal lan. Prezante e anime par Evangeliste Nicolas Stanley Franezy, Nicolas, le beni de Letènèl la. Menm jan pawòl Bondye di nan Jan premye vèsè 9 an, nou ka gen yon nou ka genyen bèl onpoul elektrik lakay nou. Ki pou klere nanm nou an. Nou pa ka wè limyè ki pou klere nanm nou an, dapre Jan premye vèsè 9 an. An nou reli l ankò, dapre Jan premye vèsè 9, li di, Nou ka gen bèl anpoul elektrik lakay nou, men nou pa gen, nou pa wè limyè ki pou klere nanm nou an. Sa vle di nou gen dwa gen limyè lakay nou, epoutan anndan nou vid, nou sèch, paske nou poko gen Jezi Kris. Sa vle di si n ap tande lapawòl de Dye, nou pa chanje, nou pa vle restore, nou vle fonksyone jan nou vle. Se sa tèks sa, se de sa tèks sa ap. Ki sa tèks la vle di? Si nou ou pou Jezi Kris, epoutan nou nan tout salte, nou mèt bèl pou bèl, men nou pa gen, nou mank yon bagay nan lavi nou. Fè kè nou kontan ou menm ki konn abitye tande leson dominikal la, pandan ke nou pral pa tan yon si bèl leson nan moman sa. Se plis moun ki di, Nou se jeran anviwònman kote nou ye a. Se plis moun ki di, Nou se jeran anviwònman kote nou ye a. E n ap jwenn lekti leson nou se nan Levitik 25, vèsè premye a 24 an. Lekti leson nou nan vini nan Levitik 25 vèsè premye a 24 an. E nan vin tèks dò nou se nan Levitik 25 vèsè 12 an. Ann tande kisa l di, Paske se va yon lane rejwisans an, Se va yon ane n ap met apa pou Seyè a, men n ap manje tout sa jaden nou pa pa t plante yo bay, daprè Levitik vèsè 25 vèsè 12 a. Fè kè nou kontan nou nan leson dominikal la, leson peyi a, leson mondyal la. Ann kontinye tande leson dominikal la, ann kontinye pataje leson mondyal la. Pa bliye leson ke nap pataje nan moman sa, li gen 2 pwen ladan nan. Leson ke nap pataje ya, li gen 2 pwen ladan nan. Premye pwen leson nou ki di, konpòteman nou dwe genyen kòm jeran anviwònman an. Premye pwen leson nou ki di konpòteman nou dwe genyen kòm jeran anviwònman. E dezyèm pwen leson nou ki di kèk rezon ki fè latè ap soufri. Kèk rezon ki fè latè ap soufri, yon si bèl leson. N ap antre nan entwodiksyon leson nou. Li di kisa ki fè nou se jeran oubyen administratè anviwònman kote nou ye a. Gen plizyè rezon ki fè sa. Nan tout kreyati Bondye yo se lòm ki gen plis bon konprann, se lòm ki gen rezon, se lòm Bondye bay responsabilite pou jere e domine sou tout sa ki sou tè a, tout sa ki nan dlo, eksetera. Yon kretyen. Li di yon kretyen, kèlkeswa kote li ye, li dwe asime responsabilite l responsabilite l kòm mandatè Bondye. Nou dwe voye je, reprime tout moun ki kanpe kòm ènmi anviwònman. Pale, Pandan ke n ap fè travay la, nou dwe ap siveye etanke kretyen. Jewova ban nou yon misyon pou nou fè travay li. Tèks la di yon seri pawòl ki si enpòtan. Li di, Bondye tèlman ba nou kapasite, li menm mete nou, li kreye, li kreye yon seri de bagay pou nou kapab responsab, gen responsablite ladan yo, pou nou kapab jere yo. Li kreye ma, li fè machin, li bay lòm konesans pou kreye machin. Li bay lòm konesans pou fè yon seri de bagay ke nou pa t menm imajine. Li bay lòm konesans pou konstwi kay la. Gad yon Bondye nou genyen ki fidèl. Ann kontinye nan leson Domenica. Li di, Nou dwe voye je nou, reprime tout moun ki kanpe kòm ènmi anviwònman kote nou ye a, oubyen kote n ap pase. Nou youn dwe veye sou lòt pou nou gen anviwònman pwòp. Leson dominikal la adrese a nou tout, Fanmi Leson Dominikal, manb, sè nou ak frè nou k ap tande leson nan moman sa a. Nou dwe veye sou lòt pou Gen yon anviwònman pwòp, yon anviwònman ki pwoteje, yon anviwònman ki bèl. Lè nou li nan Bib la, sitou nan Levitik 25, nou wè kòman Bondye te bay lòd ak Izrayèl pou jere tè kote yo ye a. Ki konpòteman nou dwe genyen ak anviwònman dapre kretyen k ap tande leson dominikal leson mondyal la? Jesús adrese a tout kretyen k ap tande leson dominikal la, tout manm, oditè, oditris k ap tande leson dominikal nan moman sa a. Ann kontinye bay Bondye glwa! Se li k ba nou fòs ak kouraj. Li toujou ap sipòte nou, ni lè sa bon, ni lè sa pa bon. Premye pwen leson nou ki di, Konpòteman nou dwe genyen kòm jeran anviwònman an. Nou pral wè ki konpòteman nou dwe genyen etanke kretyen lè Bondye ba nou je bon bagay la. Li di, Kòm Jewova Bondye, nou dwe obeyi ak lòd Bondye pase nou. Kòm mèt anviwònman an, mèt tè a, tout sa ki sou li, nou dwe fè epi suiv sa Bondye mande pou fè. Nan Levitik 25 an, Bondye te bay pèp la prensip pou yo swiv nan objektif pou pwoteje tè a, pou pèmèt tè a byen respire. Se yon demonstrasyon teyolojik, ki vle di ansèyman, Bondye bay sou bon jesyon tè a konsène tout monn nan. Pa bliye tout sa Bondye ba nou li pral mande nou kont pou yo o dènye jou. Lè tan rive l va fè apèl avè nou. Lè l gen pou l vini jije nou. Lesenyè pral mande nou kont an, kijan n te konn jere anviwònman kote nou te ye a? Ki fonksyònman nou? Li se yon bon demonstrasyon. Lè nou pran swen byen, se yon siy ki montre nou lanmou nou. Respè nou pou Bondye ki kreye tè ak tout sa ki la sou li yo, kòm nou. Yon bon konpòteman anvè espas nan viv lan. Nou pa dwe jete fatra nan lari, fè bezwen nou nenpòt kote. Waw tèks la di yon si bèl bagay ki enpòtan Entanke kretyen nan moman ke nap tande leson dominikal la nou gen yon sans responsabilite yo di nou pa genwa jete fatra nan lari ni kote ke nou rete a atè Èske konbyen kretyen kap tande leson dominikal la ki dakò ak sa leson an di an pa bliye si nou ap mache ak Jezi Kris nou sipoze yon modèl yon egzanp pou mond lan. E pa tout kretyen k ap dakò ak pawòl sa tèks la di a. Kretyen manfouben yo, kretyen jan yo ye yo bon, kite m fè sa m vle, se kretyen sa yo gen jounen jodi a. Gen kretyen gen sajès, gen pa gen sajès tou. Èske nou se pitit Bondye? Nou se yon chwazi de Dye? Nou sipoze fè afè nou dan lòd e disiplin jan tèks la di l lan, daprè lapawòl de Dye. Li di, Lè anviwònman nou pwòp, sa bon pou sante nou epi fè Bondye kontan. Se yon eleman enpòtan nan devlopman lespri nou, mantal nou. Lè anviwònman maltrete, nati a soufri sa, daprè Women 8, vèsè 22. Kòman nou kapab konprann soufrans nati an? Se lè nou jete fatra, se lè nou pa pwoteje anviwònman kote n ap viv lan. Pa bliye anpil kretyen, se pa sèlman kretyen nan lòm nou menm lòm nan nou ede nati pou n pa pwoteje anviwònman nou. E pa tout kretyen non, gen moun ki gen disiplin gen ki pa disiplini. Aprè moun nan fin bwè yon sachè dlo li tire jete atè a. Oubyen li fin fè bezwen l yon sachè dlo li jete bò la yo. Pa bliye menm santò sa, se li nou pral respire, se li kap kontamine sante nou. Zanmi vle gen nou abiye nou fre, se men men tou anviwònman nou dwe rete pwòp. Lè sa Bondye ap wè nou gon lanmou lakay nou. Gen kretyen k abiye, gen moun ki renmen abiye sou po ou wè yo abiye nòmal la, epoutan anviwònman yo pa pwoteje. Anviwònman yo sal la. Yo tèlman fè salte nan anviwònman. Pou yo, on se tèt yo ap fè abi, y ap fè abi epoutan se pa vre. Tèks la di pou ann aprann pwoteje anviwònman nou. Ann pa jete fatra atè. Ann pa boule fatra. Ann pa boule bagay ki p ap bon pou sante nou. Pa di, a, m ka boule sachè fatra sa. Ah m ka boule sa pa bliye nou nan leson dominikal nou nap ansenye konsènan anviwònman sa vle di tèks la di nou nan konpòteman etanke kretyen nou dwe genyen kòm jeran anviwònman pa bliye nou tout ki la bon nou se yon chwazi de Dye kijan nou jere kijan nou konpòteman nou jere konpòteman nou nan anviwònman. Mimi Texas di lè anviwònman nou pwòp, li bon pou sante nou e sa fè Bondye kontan tou. M ta renmen nou tande plis, tande pati sa a byen. Li di lè anviwònman nou pwòp li bon pou sante nou e nou fè kè Bondye kontan. Epi lè anviwònman an pa pwòp, nou maltrete lanati, nou fè lanati pa kontan. Paske gen anpil dè fwa nou fonksyone mal la, nou koupe pyebwa yo. Pou nou fè chabon li pa bon etanke kretyen. Paske labib di si vou konèt la verite la verite vou afranchira. Anpil nan moun nou ki konn verite an nou vyole verite an. Pandan ke nou vle fè sa nou vle, nou vle jete fatra kote nou vle, nou pa respekte frè nou avèk sè nou, Nou boule kawoutchou. Ay tout yon seri de bagay ki pa bon pou sante nou, lè n konnen se vwazen ki kote nou n ap fè abe, n ap fè tèt nou abe tou. Pandan ke n ap fè salte, pandan ke n ap sal kote nou rete an. Li mande pou nou pwòpte anviwònman nou. Pa bliye nou nan leson dominikal, leson peyi an, leson mondyal la. An nou li nan Women 8, vèsè 22, li di, Kòman nou kapab konprann soufrans nati an? An nou li nan tèks lan yo ba nou an la a. Women 8, vèsè 22. Yon si bèl leson pandan ke n ap pataje leson dominikal lan. Li di, Yon si bèl leson, li di, Romen 8 vèsè 22 li di, Wi, nou konn sa k jouk jodi a, tout kreyasyon an ap plenn, l ap soufri tankou yon fanm ki gen doulè tranche. Sa vle di se fason ke nou fonksyone an, se fason ke nou fonksyo, n ap fonksyone an ki pa bon etanke kretyen. Èd tout sa n konnen k pa bon pou sante a se li nou fè, lè sa nou koz anati fache. Nou pa pwòpte anviwònman, n ap jete dlo sal, la lave di dlo a li la pou n jete men an n pwoteje anviwònman pandan ke n ap Lè nou pwoteje anviwònman kote nou ye nou pwoteje tèt nou, nou pwoteje fanmi nou e nou pwoteje vwazin ki sou kote nou an tou. Nou enpeche mayengwen. Se tou moun k ap konsève dlo sal yo. Pa bliye nou nan leson dominikal leson peyi an. Se konsa premye pwen leson nou te ye n ap pran poz mizikal n ap tounen aprè. Ann pwoteje anviwònman nou yo. Pase tèks la di nou se jeran anviwònman. Pase se nou kap viv nan lye sa. Nan lwa kote nap viv lan. Nan moman ke nap tande leson dominikal la, ann chanje bagay yo. Ann chanje fason ke nap viv nan anviwònman. Ann respekte lòd Bondye etabli yo. Ayiti nou vle sove. Si nou di nou pral nan syèl. Nou ap antre nan dezyèm pò leson. Yon si bèl leson dominikal la. Li di men kèk rezon, li di kèk rezon ki fè latè ap soufri. Dezyèm pò leson dominikal nou ki di kèk rezon ki fè latè ap soufri. Li di, Menm jan an, nou menm lòm, gen kèk bagay ki pase devan je nou, n ap sibi, ki fè nou mal la. Se konsa tou lanati nan manyen n ap gen bagay k ap fèt sou li ki pa bon pou li, k ap fè l soufri. Bondye, lè l te fin kreye tout bagay, li di, Si, se trè bon. Dapre Jenèz premye vèsè 25, apre sa li di, li apre sa, li kreye nou kòm jeran sa li fini fè yo, dapre Jenèz premye vèsè 26 a 27, li di, men ak antre peche nan monn lan, tout bagay vire tèt anba, dapre Jenèz premye vèsè 26 a 27, se. Aprè peche Adan ak Èv nou wè tout bagay vin vire tèt anba daprè leson dominikal leson mondyal lan leson peyi an avèk evanjelis Nicolas Stanley Franesy pou laverite. Li se yon bagay ki fèt ki fè ti pa ti pa. Jodi a, bagay yo rèd anpil, se sa k vin pi rèd chak jou. Lemonn ap soufri, nati ap soufri, anviwònman ap soufri. Pou nati ak anviwònman an, gen plizyè bagay ki fèt sa. Gwo izin yo k ap degaje lafimen, move gaz chanjman klimatik. Pwoblèm kouch ozòn nan. Sa se tout pwoblèm k ap detwi ki pa bon pou sante nou. Vye sant gaz ke n ap pran yo. Li di, ki sèvi nou kòm izolan pou anpeche solèy la boule sou tè a. Boule nou sou tè a. Espesyalis nan domèn nan wè modifikasyon ki fèt lan gen plizyè pwodui chimik k ap detwi nati a. Anpil pwogrè teknolojik fèt se vre, se bon bagay ya. Men gen anpil bagay negatif tou ki mache ak pwogrè teknoloji ya ki pa bon pou anviwònman an. Se sa fè le pli souvan nou malad, nou gen grip, nou gen yon seri de maladi ki nou pa menm konn kote yo soti. Se akoz de efè jan nou sèvi nan anviwònman nou. Nou boule kawotchou tout tan. Nou boule fatra tout tan. Nou boule yon seri de bagay ki pa menm bon pou sante nou. Paske bagay ki fè nap boule kap degaje yon lè ki pa menm bon pou sante nou. Moun ki renmen boule fatra, al li chak sa nou boule, vapè sa kale al pa bon pou sante nou. Lè sa k ap degaje nan papye a pa bon pou sante nou. Epi nou boule kawotchou ladan l tou. Nou boule sachè plastik. Epi nou boule yon seri de bagay ki pa menm bon pou sante nou. Se sa l di wi. Li di, nou tande sa l di nan tèks la pi devan. Li di, Maladi ap miltipliye akoz anpil dega k ap fèt nan nati a. Se paske nou pa pwoteje anviwònman nou ki koz yon seri de maladi ap vini. Li di sèl esperans nou se lè nou konnen Bondye gen pou l restore tout bagay nan milenè a epi bay yon lòt tè nou nan Nouvo Jerizalèm nan. Sa va yon nouvo espirityèl ak tout yon nouvo materyèl. Li di. Sa ba yon nouvo espirityèl ak tout yon nouvo materyèl. Nati anviwònman pran reprann fòm orijinal li dapre Revelasyon 21 vèsè premye. Yo di nou Bib la ansenye nan Sòm 24 an, A Letènèl latè se kèl ranfèm, lemond se kil abit. Men an atandan sa rive, nou bezwen jwe wòl la pou nou pwoteje anviwònman n ap viv lan epi travay pou li reponn ak kondisyon pou moun viv an. Tèks la di yon si bèl bagay ki si enpòtan. Li di konsa. Li di, Sèl esperans nou menm nou genyen etanke kretyen se nou konnen Bondye ka restore tout bagay nan mond sa a e l ap bay yon lòt nouvo Jerizalèm. Se sèlman Bondye ki ka fè l, wi. Miguel di, Bib la ansenye nou nan Sòm 24. An nou li Sòm 24 pou n tande ki sa l di. Li di, Se pou Senyè a tè a ak tout sa ki ladan l ye. Nimewo 1. Li di, Se pou Senyè a lemonn antye ye ak tout sa ki ka viv ladan l. Li mete fondasyon tè a nan fon lanmè, li fè l chita sou gwo larivyè yo. Ki moun ki gen dwa monte sou mòn Senyè a? Ki moun ki k antre nan kay ki apa pou li a? Pèsòn moun pa gen dwa moute sou moun ki apa kote li etabli an. Paske lè Letènèl pale, Letènite anvayi. Lè l di wi se wi, lè l di non se non. Pa gen pèsòn ki ka pase Letènèl lòd an. Li aji lè pou l aji, li fè sa l ap fè a nan lè pou l fè l lan. Pa bliye nou nan leson dominikal leson mondyal la. N ap antre nan konklizyon leson nou. Li di Bondye pa responsab anyen nan sa k ap pase nan degradasyon anviwònman. Li se pito rezilta move jesyon nou ak konesans peche premye paran nou yo. Waw! Li di Adan ak Èv, Lòm pa t chwazi pou obeyi. ak lòt Bondye te pase yo, yo te tande vwa ènmi an depi lè sa a, mond lan degringole. Kretyen yo gen responsabilite dèske yo se yon moun nan restore, travay pou restorasyon anviwònman yo imedya. Si nou pa fè sa a, Bondye ap mande nou kont sou mòd jesyon nou te gen sou espas n ap viv yo. Sa di anpil wi. Pou Bondye pral mande frè Nicolas kont an pou l monte pral mande Yon manb ou byen Yon sèm kap tande leson dominikal kont ke nou pral kanpe pou n reponn Bondye pandan ke nou tap detwi anviwònman fè kè nou kontan nou nan leson dominikal la leson peyi an leson mondyal la se konsa leson dominikal ye nan moman sa ki jan nou kanpe nan levanjil kris la. Fè kè nou kontan se konsa leson Dominica li ye. Li di li pi li vrèman enpòtan etanke kretyen pou nou gen yon sans de responsabilite. Se pa kretyen ki di wi apre sa de twa vin vyole sa l te reponn nan. Pa bliye tèks sa nou aprann nan nan leson Dominikal lan, tout sa ki sou tè a se Bondye k kreye yo se li k mete yo pou nou kapab jwenn pou nou sèvi. Kijan nou jere l la paske lesyèl pral mande mwen menm avè nou kontan. Bondye beni nou se konsa leson dominikal te ye leson mondyal la te fè kè nou kontan se konsa leson dominikal ye se konsa li ye nan moman sa nou fè kè nou kontan fè kè nou kontan wi nou bay Bondye glwa lonè li menm sèl li merite se konsa leson dominikal te ye nan poko a ye nan moman ke wap tande leson dominikal lan. Aprann gen sans responsablite lakay nou etanke kretyen. Aprann jere anviwònman nou. Ann pa koupe pyebwa. Ann pa boule yon seri de bagay ki pa bon pou sante nou, pou n pa fè lanati fache. Tèks la di yon bagay nou t aprann jodi a se se akoz yon seri de bagay ki koz maladi ap antre sou nou. Grip. Nou wè moun yo fè yon seri de maladi nou pa konn kote yo sòti. Sa se nan respire movèz odè. Nan respire move sant an. Move gaz ke nap espire nan ponp yo. Kawotyou kap boule tout tan. Wi nou gen anpil pwodwi chimik tou kap detwi sante nou tou. Kap detwi lanati paske si lap fè lanati tò li fè nou tò tou paske se nan lanati se nan anviwònman nou Bondye mete nou pou nou viv. Kote Bondye plase nou an. Andwa kote l mete nou an. Ann aprann jere sa Bondye ba nou. Paske o dènye jou Bondye pral mande nou kont Ki jan n te konn jere anviwònman nou? Se konsa leson dominikal te ye. Nou di Bondye mèsi pou si bèl moman nou te pase ansanm nan leson dominikal la avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy. Bondye kreye nou kòm jeran. Pou nou jwenn tout sa nou bay sou mete sou tè a. Nou wè se peche ki te antre nan mond lan ki t fè koz tout bagay te vin de tèt anba. Tout bagay te vin vire tèt anba. Se akoz peche avèk Adan ki koz gon seri de soufrans n ap viv jounen jodi a. Se pa moyen de peche Adan avèk Èv. Ki fè nou wè mond lan degringole, mond lan tèt anba. Ki fè nou wè lemond ap soufri, nati ap soufri tou. Li se yon bagay ki fè tipa tipa, se ka kòz nou wè yon seri de bagay k ap vin jounen jodi a, Se akoz de peche ansyen nou, Adan avèk Èv, ki koz bagay yo rèd konsa, de jou an jou. Ke Dye nou benisan! Ke Bondye pwoteje nou! Ke Bondye sekirize nou! Se te sèvitè pa nou, Evanjelis Nicolas Stanley Farnesy, pou la verite. Bondye beni nou.